Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kayou pou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon nou som le lundi 3 avril 2023 deja trè bon semen a chakun de vou e se yon nouvel semen ki komanse sou chanel ou remen anpil nan chanel ki la pou kapap enfòme ou 24 an sur 24 7 jou sur 7 alò se parti pou les enfòmasyon nap komanse avèk ti son sa a. Pou te kapab voye slogan sa bay Ariel Henry. Arete avèk sa, fòk nou respekte premye minis Ariel Henry ba wi men nou konnen mesye hum. Monchè si yon nèg ou poko janm pran ti plezi rara w Leogane aah hum ou pèdi wi antouka Johanne ane sa rèd rèd Leogane ou pa bezwen konn jan map vini men map Leogane kanmenm ok map Leogane m pral kale kò m nan rara konprann paske fòk nou al trip. Se la n ka trip. An atandan. Paske se la nou gen. Sendomeng pa pou nou. Gwada pa pou nou. Madinina pa pou nou. Etazini pa pou nou. Kanada pa pou nou. Menm lè n al chache lavi ladan yo, men yo pa pou nou. Men, pi bon kote pou yon nèg trip. Se lakay ou. E sa k fè m toujou di nèg yo, degaje non mesye. Met granmoun sou nou. E pi. Pou tout bagay kapab mache nan peyi a. Bref, nou konnen se yon nouvèl semèn ki kòmanse paske kant lendi frape pòt ou, se jou anpil moun pa twò renmen. Paske, vou save kòm si nan dimanch ou te pran ti plezi. E pi, pou elèv yo tou, lè ou leve le maten, pou w ap detire nan kabann ou pral benyen bagay sa yo. Jou anpil moun renmen se vandredi. Paske nan samdi a la yo pral amize yo e pi pa genyen twòp pwoblèm. Bon, lapolis fè yon lòt kou la, se sa. Genyen temwanyaj yon otaj ki libere epi yo rekipere machin nèg yo t ap fonksyone an, Kowòdinasyon Près Relasyon Piblik, CPRP, Lapolis Nasyonal Dayiti atravè Inite Pwodiksyon Odyovizyèl Alo Lapolis envite piblik lan pou kapab tande temwanyaj. Yon otaj ki libere suit ak yon tantativ kidnaping rate nan Site Doudoun, komin Taba a, se te donk le samdi premye avril 2023. Yon fwa yo enfòme, ajan lòd yo te rann yo sou plas prese prese e nan echanj de tir avèk malfra yo, yo rekipere machin viktim nan. Ann tande. SDPJ, sa k pase? Wi, e mwen apèn sot. Mwen apenn sote viv yon atak sou pon Tabarre. E sa k fè m dcpj. Sa k pase? Mwen sot Tabarre pandan m ap antre lakay mwen, lè m fin kite pon an. Lè m fin kite pon an, m rive zòn Maryàn nan, epi m kwaze avèk pon Tabarre. Kounye a m vin kwaze bap pou bap ak plizyè nèg ame. Kounya nèg yo ap nèg yo pwente zam sou mwen yo mandem yo dim konsa yo pral avèm atout machin nan. Vin tandan katouch ap pete kounya m met machin nan sou brik m desann machin nan ba yo yo pran machin nan yo al a machin nan yo fè vè marasa anpil katouch tap grennen m te rete atè a. Epi yon ti lòt moman m ranpe, m al kache dèyè yon bank bòlèt. Kounye a apre, apre yon tan, m al kache dèyè kay yon seri de moun ki ret tou pre lari an, m rele moun lakay mwen vin chèche m. Men ki objektif moun sa yo? Ki jan de moun ou te wè yo ye? Yo ame. Nan ki zòn ou di m nan? Nan zòn ant anvan Pò Ofelia. Lè w fin kite pon Taba lan, w ap desann sou Marasa. Tou pre Site Doudoun. Vè ki lè l te De zè konbyen? Paske lè m kite mache a, m te m t ap eseye rele mari m nan, m te tou rele nan telefòn nan te nan de zè kenz, letan pou m rive sou pon an, te nan de zè konbyen potko twa zè. A, nan ki objektif nèg sa yo te ap fè entèvansyon sa a sou ou? M pa konnen. M pa konnen. Nèg yo pat gentan pran anyen sou ou, yo pat gentan pran anyen? Yo pa pran anyen sou mwen, tout sa m te gen ret nan machin nan. Kote machin nan? Machin nan, ya la machin nan. Nou konbyen ki te nan machin nan? Mwen menm on sèl. Yo konbyen nèg ou te wè konsa t pral sou? M gentan wè 3 nèg ale. Youn bare devan machin nan, gen de ki te gentan travèse sot anndan site a, travèse. Kounye a, gen youn ki vin pote zam sou mwen, plis gon lòt grenn twazyèm nèg ankò. Apre sa e katouch m ap tande, m pa fokis pou m gade vizaj paske m vin antre nan pil katouch. Men kijanw fè arive la ou menm. Mwen menm ki fèm arive la e paske m ret atè a epi kounya m ranpe atè a m antre nan riyèl kote m ta pral antre pou m antre lakay mwen an. E kote moun sa yo te ye? E moun ki Bandi yo tap pran. Bandi yo gen 2 mwen t soti nan riyèl ki anfas lari a. Kote yo te fè lè ke ou menm wap fè sa? Kote yo fè? Bon, vin yo pil tire, m pa konn si lapolis vin tire avè yo. Gen youn ki pran machin nan l ale. Lòt yo m pa konnen ki kote yo gentan retounen pase mwen menm lè m atè a m tou m ap priye de je m fèmen pase m ap tande katouch. M kouche sou vant de je m fèmen m di Bondye fè m gras. Kounye a lè m vin gen yon ti brek mwen ranpe. Mwen ranpe m pa kanpe menm. Ou wè tout kò m sal nèt. Mwen ranpe. Ou konnen antre m ta pral desann pou m al lakay mwen an a machin nan. Kounya m ranpe m desann. Gon ti bòtbòlèt ki nan pwent antre a, m fon arete dèyè ti bòtbòlèt la pou pil minit, m antre nan yon lakou ki tou kole a bòlèt la, m fon bon tan la, e la, m rele mari m nan nan telefòn plizyè fwa m pat ka jwenn li, lè m vin resi jwenn li yo prete m lapolis vin fè entèvansyon paske lè yo vin lè mari m vin rekipere m ansanm ak vwazen bò lakay mwen an. Vwazen an enfòme m ke li rele bakòp marasa a paske gon moun ki gentan di l ke genlè ke se machin mwen an y al avè l nan bagay ki sot pase apèn nan. Bakòp sa yo rekipere machin mwen an daprè sa yo di. Omwen gen 29 moun ki mouri nan pwisan tònad ki ravaje Midwest Sid peyi Etazini ki ta lese plizyè milye kay Raze plizyè dizèn milye kay san elektrisite, sa ki pwovoke menm yon efondreman nan blòk sila a. Kantite egzat moun ki mouri a, pèsòn moun poko konnen ni poukò li la e sa kapab ogmante nan jou kap vini la yo. Alòske sèvis urjans peyi Etazini ki li menm touche desann nan lari pou kapab evalye dega e jwenn survivan preske pòt a pòt. Jiska prezan otorite lokal yo konfime. Lanmò 12 moun, men maten an, fò n di ke se 29, chif la li menm li ogmante. Tèt chaje wi, chak peyi gen zafè pa yo y ap jere. Ou konprann? Chak peyi gen ti pwoblèm pa yo. Pandan, kòmsi ou wè bagay la rèd nan peyi Dayiti, men tanzantan la a, lòt peyi yo, gen bagay k ap frape yo. Ou konprann? Gen bagay k ap frape yo. Mond lan ap frape, Jezikri ap frape. Tout moun ap frape, tout moun ap jwenn. Ou anpwen? Menm lè Haiti, sa nou gen yon kom problem nan, nou te kapab rezoud li, wi. Ou anpwen? Paske, sa gen la, se de bagay. Si gen otorite vreman vre nan peyi an, yo kapab rezoud li, men, lon peyi, se katastrof kap frape ou papa, ou pran pos gwo pwen tou, wap masakre ti piti, epi katastrof ap frape ou, ha, di tet ou ke, Se Bondye kap pale pou lòt ti piti yo. Malgre Lèzetazini ap ouvè pòt li pou Ayisyen yo men fò n di ke gen lòt nasyon yo menm kap goumen la pou kapab antre nan peyi sila. Anviwon 87 mil 390 migran iregilye travèse jungle prekè Darien, frontyè natirèl antre Panama ak Kolonbi pandan premye trimèst ane 2023 a, swa 7 fwa plis nan premye trimèst 2022 an, daprè yon bilan ki pibliye samdi premye avril pa bò kote Sèvis Nasyonal Migrasyon. Rapò sou migrasyon an montre ke kantite e total migran ki yo menm antre nan peyi Panama jiskaprezan ane sila depase chif 13 793 ki anrejistre Lendi 3 avril 2023 a make 23 zièm anivèsè asasina pdg Radyo Ayiti Entè la, Jean Leopold Dominique ak gardyen estasyon sila, Jean Claude Louis Saint nan dat 3 avril 2000 nan Dèlma. 23 lane aprè doubl asasina sila, kriminèl yo, Ebyen pa gen ankenn enkyetid e yo toujou ap mache nan lari. Enpinite, fleo sa ki ap gangrennen sosyete ayisyèn nan kontinye fè anpil viktim nan anpil sektè nan vi nasyonal la. Jounalis, asosyasyon jounalis ak patwon medya kontinye an ven egzije pou jistis kapab. tonbe nan kad dosye sila men elas efò yo toujou jwenn obstak ak sistèm jidisyè lan ki parèt disfonksyonèl e depandan. Pèsonalite nan sektè sila kontinye denonse non aboutisman afè sila 23 lane pita. Jean Léopold Dominique mouri asasinen Gen moun, non yo site nan lanmò Jean Léopold Dominique, y ap bat lestomak yo, yo la toujou. Jean Léopold Dominique mouri, gen yon pakèt lòt jounaliste ki vin aprè. Sè jèn la a ki yo menm t ap chache lavi, yo touye yo anlè a la a. E de nèg ki pèdi lavi yo nan Site Solèy, se te an 2022 ou kwa? Anpil lòt jounalis ki tonbe toujou. Ebyen fò n di ke. Jounaliste nan peyi dayiti, jounaliste nan mond lan. An ayiti ou pa fin twò egzan, paske jounen jodi a la a ou gen dwa lakay ou bandi antre y al pran w pou yo touye w. Ou konprann? Men nan peyi etranje kan menm gon kouvèti. Men fò n di aprè Jean de mesye gon pakèt jounalis ki pèdi lavi yo. Jounalis rezo sosyo, jounaliste medya tradisyonèl, anpil lòt tonbe. Antouka. Rele yo Paul Dominique. Menm lè w pa jwenn jistis, w ap rete yon non pèsòn moun pap janm bliye nan sosyete a. Antouka mèsi la fami. Kòm toujou an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. Epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay. Pi aprè, kèskon di? A la pwochèn!